Jodi a la nou vin ba w yon konfimasyon sou dosye polisyè sa a ki ap fè la yn sou tout rezo sosyo yo. E yon lòt kote, nou vin pale w de Tony Mix ki fè yon gwo bout tonton deklarasyon sou dosye lanmò Mikaben nan. E Vaglavi li menm tou, li fè yon gwo bout tonton deklarasyon. Pran ti chèz ba ou wap jwenn tout detay nan videyo sa wap gade la. Bonjou, bonswa tout moun. Si premye fwa ou pase sou chanèl sa, make sure ke ou abòne epi aktive klòch notifikasyon an pou pa rate youn nan videyo ke nou gen pou nou lage yo. Pran ti chèz ba ou, nou pral ba w enfòmasyon. Avan nou ba w rezilta ankèt nou sou dosye demwazèl la, n ap fè w tande Jimmy Danger kap pale, kap di li konfime ke se demwazèl la. ki te gen yon sextape ki te pran lari. Men anpil moun nan kominote pa nou an pran l pou yo asosye l avèk jèn polisyè sa. Pou yo kraze karyè l. Bon, ou menm k ap gad videyo sa ak te gentan kwè ke se polisyè a, vin avèk tout prèv pou ou la a ke se pa li menm. E si w make non demwazèl sa a w ap gade a la a sou Google epi w ap wè tout enfòmasyon de li. W ap wè sextape la, kilè l te soti. e ak kiyès li te fèt. E malgre tout enfòmasyon sa yo, Jimmy Danger poko janm ka kwè. Men kisa Jimmy Danger mande pou l ka kwè ke se pa demwazèl la. E mwen sa gon grenn chans la. Li gon grenn video lap fè la. Toutouni voye mwen. Nono gad yon sezisman. Manzè gon grenn chans la. Kodia bal bakchat la la. Manzè gon grenn chans. Gon ti bouton m te wè bò bounda lòt fanm nan la, manzè pran video toutouni voyem mwen pou m wè si m wè ti bouton an. Depi m wè ti bouton an la e manzè. Depi m pa wè ti bouton e pa manzè. Nan lòt fanm ki tap kraze a, li gon ti bouton bò boundal. Polisye la gon grenn bagay pou l fè la, Fon video toutouni voyem mwen pou m teste pou m wè si epa li a trè enpòtan m pa nan pale anpil. Kounya m kwè nou tande kisa Jimmy Danger mande pou li ka kwè ke se pa demwazèl la. San nou pa pèdi tan nou prale avèw nan Tony Mix ki fè yon gwo deklarasyon li demaske anpil moun. Ann ret swiv. Ougan, manbo, pwofèt, rezo, sofgrapyay, soumoun, kokorat, parèy nou pou ki kwè nan tout sa nap di. O wi, e lavi w pral chanje, e boul bòlèt sa e li menm pou jwe, ou pa wè w genyen, Non, nap fè kòb avèk tèt vid avèk enbesil fè kòb avèw. Oh wi e manje yo manje Mika. Yo pike Mika e son ange ki pranl ou pa wè kijanl tonbe oh wi m te gentan wè sa nan dòmi Misty a te gentan vin dim sa min Misty a pat janm wè sa avan poul te diw pou te vin bay nouvèl la. Kòman fè se chak genyen yon bagay ki pase se lè sa nou te gentan vin radote vin rakonte? Se grapyay parèy nou sèlman pou ki kwè nan sa nap di yo. Anben al manje m si n kapab. Al manje m. Ok. Mistè a wè ok entèl te tonbe. Ok. Sa vle di moun ki bloke Ayiti yo, Ayiti paka mache yo, nou paka pike yo? Yo pa ka tonbe sou fas pou yo mouri. Moun ki koz nap mal viv nan sa Ayiti ye la, ensekirite, lavi chè, pa gen manje, pa gen travay, pa gen lekòl, moun sa yo ki koz nou nan sitiyasyon sa yo, nou pa ka pike yo, nou pa ka manje yo, pa vre? Men se on moun ki gen yon ensidan ki pase l, se nou ka vin radote aprè. M di nou sa menn, se sof kokorat parèy nou pou ki kwè nan sa n ap di yo. Mwen menm dèfwa Letènèl m mande moun sa yo k ap radote a menn, kòmsi k ap site non w, pou ki sa ou pa fè yon aksyon sou yo menn. Moun yo raz, moun yo nil, moun yo pran tout moun pou enbesil parèy yo. Lòt la monte yon tiktok, li monte yon rezo, li monte yon fesbouk, li fè w konprann ke lavi entèl pral chanje. Sa w ye? E Bondye w ye? Entèl pral jwenn travay. Sa w ye? E Bondye w ye? Entèl nèg ki te kite l la pral tounen avè l. Ou pa wè sa m di w. Ou wè m di w rèv ou ap reyalize. Al verifye pou w wè. Gade pou w wè. Manti menn. Nou just zonbifye moun yo menn. Anben si nou vle al manje m si n kapab. Al manje m. Son pakèt bann mantè, son pakèt bann blofè menn. Son pakèt, son, nou pa moun. Nou son pakèt rejè. Koman fè pou yon bagay pase konsa pou nou kanpe sou rezo nèg la gen fanmi li gen li gen zanmi li gen tout moun pou nap di ke yo manjel yo pikel yo dis yo dat tèl nèg nan djaz yo mezanmi nou pa kapab ankò kote konsyans nou hein kòmsi chak tan male nan tik tok men poum gade mwen moun kap radote men sa fèm mal tou men paske m son imen. Sispann radote lè n pa konn yon bagay, m kwè ke si n te zipe bèk nou, bagay t ap sot sou nou. Lè w pa konn yon bagay, ou fèmen dan w. Nou pa moun, nou se yon bann rejè moun. Bann fo pwofèt, manbo, oungan, bann soumoun. Nou konnen Tony Mix gen rezon l nan sa l ap di yo. Paske dènyeman mwen te wè yon videyo, yon pastè ki te fè konnen ke li pral leve Mikaben. Pastè a te fè yon live ki te krake a moun. Kote moun tout moun te anvi wè mirak sa, yo te anvi wè pastè sa ki pral leve Mikaben. Men malerezman, Mikaben toujou ret mouri, e m kwè pastè sa re touye Mikaben yon lòt fwa ankò avèk deklarasyon sa. An nou tande Vag Lavi li menm, ki pozisyon l sou dosye a. Vag Lavi frape fò, Vag Lavi pase pran anpil moun, Nan yon live li te fè yè swa. Ann tande kisa Vag Lavi tap di konsa. P, Nèg kap banm love yo ban mwen l nan prezans mwen. Banm love la poum wè. Lè w ban mwen l nan absans mwen, wè ak 2 desè m pa ka gen enpòtans ke ak 2 nesans mwen. Lè fèt mwen, ou konprann m pa jwenn 3 moun di m bòn fèt. Lèm mouri non RIP. RIP fè foto m nan mi. Lèzòm gen pou l fè foto w nan mi an, fò m ou avan. Egzanp lan klè, pa sèl mwen k wè l. Gen moun k ap di, Nou renmen w, pa di sa, se pa pandan moun nan mouri vre. E pa vre, e pa la m ye? E pa la m ap viv? E, sèl bagay ou bliye. Lè w pa ban m enpòtans lan, sa k pi pretansye a se lamò. Ou pap ka leve moun nan ankò. Kounye a w pral fè makak devan sèkèy li, ou konprann, pandan w t ap sal li, w ap fè makak devan sèkèy li, ou konprann, e kriye pa leve lèmò. Kriye pa leve lèmò, tout moun konn sa. Si kriye te leve lèmò, Sanba Kesi, lè l mouri, l se yon lejand, li t ap leve. Pase si te gen ti mouri fon ti mouri aprè ma leve ankò nou bay moun anvi fèl wi pase gon love nou bay moun nan lanmò si te gen mouri m ta pral pran yon ti bèl m tounen domaj depi w ale w ale nèt e sak malonèt la wi pase gen twòp nan nou k pa onèt m ta fon ti mouri pou m vin pran yon byennèt aprè ma tounen nan figi nou m ta met linèt nwa map gade nou pase. Love moun jwenn lèl mouri li pa jwenn ni sou tè sa epa nan tout nasyon non nasyon pam nan menm si janm wè lè moun mouri mwen menm gentan wè anpil mò avanm ale esa fèm tou pale avanm ale e dèyèm brè nanm mwen tou piga nèg pansem fasil jan ou panse a ou konprann. Avan m ale, nou sonje m te di l nou p ap fè rapèl sou li. Lè m te di konsa, yo gen pou yo dakò Fantom papa rap fò l mouri avan, y ap dakò Wendy King fò l mouri avan pase yo te dakò G-Bobby konn rap men se aprè lanmò. Paran G-Bobby konn bliye l men lè ak lè dat de desè l rive, yo reposte l, yo ripòs li pou yo di yè G-Bobby te mouri tèl dat, tèl ane. Pase moun nan sonje dat ou mouri a li paka sonje dat birthday ou non. Bon ki sans sa fè? Nap fete lamò m nou pa fete e menm jan nap fete lamò Desalin nou pa fete lavi Desalin. Kounya la wap wè la nap fete nap plen wap wè chak dat ou wè 15 oktòb lap ret grave nan memwa tout moun.